Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nan meyòt bagay la te vrèman difisil yè paske nèg vitelòm yo te fè yon pote boure anbèt sitiyasyon an te vrèman vrèman konplike se vrèman dezole. Pou nou gade pou wè sa kap pase nan peyi Dayiti, gen yon sitwayen, gen yon pwòch li ki rele m pou di kòman sitwayen sa a mouri eben hum ayy sa fè mal anpil paske e sitwayen an di m ke pwòch li a anndan kay la, li kache epi lè li pa tande bri bal ankò, lè li louvri pòt la pou li sòti nèg yo desann li. Donk nou wè. Kòman moun ap mouri nan peyi Dayiti? Kanaran sous matla, Vitelòm, yè m ta kapab di se te yon jounen tristès sou peyi Dayiti men malgre tou pèp ayisyen an kontinye ap viv. Pèp ayisyen an kontinye ap enplore sekou sa li kwè pou ke yon jou bagay sa kapab chanje nan peyi Dayiti. Gen yon ti videyo ki parèt trè viral sou lè rezo sosyo. Videyo sa dire. Yon minit e 36 segond. Sur cette video ou kapab wè Yon pelletez ki li menm ap debloke wout lan eske se o nivo de Canaan eske se o nivo de source matla men sa ki pral pase par la suite se paske si Pelteuse sila li pat blende bandi yo tap atakel paske malgre tou wap gade pou wè pandan pelteuse sila li menm lap fè jimnastik poul retire 2 kamyon ki bloke wout la ebyen bandi yo kache nan yon kwen yap lanse yon seri de koktel molotòf e ou wè gen youn ki finalman tonbe pa dèyè anjen sila. e w wè dife a te kapab fè enpak. Epi a la fen de sèt videyo w ap wè nèg yo k ap kouri anba raje a mezanmi. Bagay yo rèd nan peyi Dayiti. Se imaj dron, se petètre enstitisyon polisyè la e se sa k fè n ap envite w gade ansanm avèk nou sèn sila. Gen yon lòt videyo kap fè la yn atravè lè rezo sosyo. Se videyo yon kliyan ki ale nan Unibank. Kliyan sa li menm preske leve rad li mete sou tèt li menm desann kilòt li. sou moun k ap sèvi yo. Sèjousi, m gen presyon si w al dèyè 300 dola nan Unibank, ou p ap jwenn li. Yo sèlman di w ke w ap jwenn 100 dola. Mwen pa konprann. Si gen yon pwoblèm ke tout moun retire kòb yo, y al sere li yon lòt kote. Si Unibank fè fayit oubyen lòt bank yo tou paske prèske tout bank yo se konsa si yo fè fayit ke responsab yo fè yon anons moun ki gen kòb an us nan bank lan pou al prann wa envesti l nan yon lòt kote dayè se ti malere ki mete kòb labank sa map di a. Nèg ki etidye kontabilite, nèg ki fè ekonomi konn sa byen. Se ti malere ki mete kòb labank. Gran nèg la li menm se prete l prete pou l fè lajan l plis. Konprann byen wi. Gran nèg fè m ta kapab di, kòman m ta kapab di tèm sa pou moun ki konnen n byen? Yon pasasyon ekonomik. Sa vle di jodi a l met tan, demen l pran tan, aprè demen l prete tan. Se konsa nèg sa yo sèvi nan kesyon bank. Men vin gen yon pwoblèm kounye a. Pwoblèm nan se ke Si kòb la e 100 dola la pou 3200 dola nan lari, lè ou menm w ap achte l w ap bezwen preske 3500 a 3600 dola. Toujou genyen rarte dola. Pou ki sa gen rarte dola? Pase ke nan lari an chaje avèk nèg k ap achte, k ap vann dola pou yon seri de moun ki nan bank lan, pou gwo zouzoun yo. Eske nou wè jan yo fè gaz la kounya? Eske nou wè? Sa vle di pa gen gaz nan ponp. Menm lè gaz la vini, ou pap jwenn li nan ponp. Sa vle di, w ap peye gaz la nan lari a mil goud, mil desan goud, tou sa. E dènyeman la a, gaz la te prèske rive nan twasan dola. Paske l potko vini. Kounya a, lè gaz la vini, nèg yo pran l, yo stoke l, epi. Ou al peye l nan lari an 220, 240 dola. Or, galon gaz la vann 570 goud. Kiyès ki ka di m depi ki lè li pase nan yon ponp pou li fè gaz? Li ra wi. Li vrèman ra. Ebyen se konsa nèg yo fè pou dola a tou. Kounye a la, men sa pou w konprann. Ou te mèt genyen 5, 6, 7, 8, 10 mil dola nan bank. Sa ka rive yon malere gen 10.000 dola nan bank. Ou ale pou w fè yon retrè de 1.000 dola, y ap di w pa genyen. Kounye a la, ou kapab chache fè yon konsesyon. Kòm 1.000 dola a, ou bezwen l anpil, yo di w ke, ebyen pa gen pwoblèm w ap pran l ann ayisyen. Kounye a, yo ba ou 1.000 dola ann ayisyen. Yo ba ou li, anfèt, a to di jou, brh. Petèt yo kapab ba ou 3 mil dola pou 100 dola. Ò ou menm ki bezwen yon 100 dola, lè w fin gen 3 mil dola sa a nan men w, nan kòb pa w la w te genyen labank ki an us la, kounye a la ou pral chache yon 600 dola oubyen yon 700 dola mete sou li pou w kapab achte yon 100 dola. Men nan ki sa nou ye jounen jodi a? E se sa k fè w wè fanm sa a ki te al labank ki te deklannche Li te gen rezon li. Eske nou konprann? M sonje gon moun ki te von 300 dola pou mwen. Lè m al pran 300 dola yo, di m osi an ayisyen y ap ban mwen. Mwen oblije bloke 2 kès pou yo ban m 300 dola m an ameriken. Paske si m gon bagay m ap regle, si m gon bagay m pral achte ki koute yon wès, ebyen se lajan wi m pral wetire lòt kote pou m kapab mete sou menm kòb sa a pou m fè l kont. Ò! E 300 dola m te gen nan men m. E sa pou nou konprann. Donk, gang toupatou nan peyi a. Sa vle di, fòk bagay yo chanje. E Leta p ap di anyen. Paske, ou wè zafè chanje kòb bagay sa yo, gon veritable dezòd. To brh la pa janm respekte. Sa vle di, y achte l nan lari a ak yon to, epi yo menm yo vann li ak yon to. Se pwoblèm. Kounya la, lè yon moun ale nan Unibank, li kanpe pou l batay. Ou ale nan Sogebank, ou kanpe ou bloke de twa kès. Eske yo ka arete w pou sa? Kontinye nan menm lojik sa paske moun sa yo se gang yo ye. Mezanmi gon zen wi atè a la map priye Bondye pou sit sa kapab relouvri prese prese paske anpil ayisyen nan tèt chaje. Moun ki te gentan kòmanse envesti ti 35 dola ameriken, ti 100 dola ameriken, ti 200 dola ameriken yo nan CQR la ebyen humm. Moun yo leve maten an la, yo pa kapab monte sou sit la. Sit la li inaksesib. Gen ayisyen ki te kòmanse fè ti kòb yo, pa egzanp, lè w envesti 35 dola, ou enskri sou sit sa a, m kwè gon lè k ap rive chak jou w ap fè 2 dola. O bou de 15 jou ou kapab kòmanse fè retrè. Ebyen se konsa li ye. Gen anpil ti ayisyen ki envesti ti kòb yo maten an la a, a mon grand etonnement, lè m gade m wè sit sa a li menm li pa fonksyone. Se rèl. Donk anpil ayisyen ki yo menm te gentan nan pwogram sa a ap priye pou ke ebyen sit sa a li kapab aksesib yon lòt fwa pou ke lajan sa yo envesti ebyen yo pa pèdi li. Fò m di nou byen ke konsènan le dosye Taliban, H-Taliban, gen anpil lòbèy ki kòmanse fèt atè a la paske genyen yon sèten de Marvens, misye pèdi lavi l wi. Marvens lan, daprè notre ami Jonas se ke e ti Maroka ki fè konprann ke Marvens youn nan polisye ki te touye Ach Taliban an, ebyen, se pou madanm ni, Joanne. Paske fi sa a, yo ta pral negosye, Ach Taliban ta pral negosye pou ke fi sa a li menm te vini, euh, bay yon ti pèfòmans nan Vilaj de Dye. Aparaman, Ach Taliban ta kapab gen yon lyen avèk fi sa a. Je mets ça au conditionnel. E lè mesye yo konnen ke Ach Taliban ta gen yon lyen avèk fi sa a, I son jalou e ke H-Taliban ap fon jan la pou kapab mennen fanm sa nan vilaj de Dye, ebyen pwoblèm, nèg yo menm yo pase yo fè tèt H-Taliban. Gon sèten de ti ponyèt, lè nèg yo touye Marvens lan, ebyen se te nan zòn Kafou, lè yo al mete antèn sou ti ponyèt, ti ponyèt gentan jwe pye l. Donk pou lenstan, ti ponyèt li menm. Li nan mawon. Fantom te di yon bagay pou l di ke nèg ki touye H-Taliban yo ebyen y ap mouri. Men ekoute, H-Taliban avè labitid de, m ta kapab di freestyle Vilaj de Dye. Kounye a, gen 2 kestyon ou kapab poze tèt ou. La premyè kestyon, èske H-Taliban se te. yon bandi o kondisyonèl. Sa se youn. Men, vrè tèm nan, m ta kapab di, li plis sanble, m kanpe dè sa a, pou m ta di ke H-Taliban fè pati youn nan rabatteur de femme k ap vini bay pèfòmans yo nan vilaj la, m pa konnen menm sur le plan sexuel. Konprann byen. Pa egzanp, on moun k ap chache fanm pou al kouche a lòt gason, k ap tcheke bagay sa yo, ou kapab rele l rabatteur de prostituées. Men la a m pa pral di fi a se yon prostituée, men m anvi di ke bon H-Taliban te vle konvèti tèt li an rabatteur de femmes. Paske l ap chache fi pou mennen anba a. Bon, apre sa. Kisa n ka di ankò? Men ekoute, dosye a li broulan. Sa vle di, youn nan nèg yo tonbe, Ti Ponyèt nan kouri, Johann li menm tou, li nan sere, paske jan bagay yo ap vire sou non l la a, sèke li nan gwo pwoblèm. Ki konsèy m ta kapab bay nan sans sa a? Fanm yo, konsèy sa se pou nou, fèt atansyon a vou la. Depi m di nou fèt atansyon a vou na va konprann. Gen de sèkl, depi w frekante l, se sa w ye. E se sa k fè w wè, gen anpil moun pa w le fèt ke on nèg gen dwa pale avèk Izo, on nèg gen dwa fè on fristal ansanm avèk Izo, moun sa yo pa p mete dlo nan bouch yo pou di, ebyen, pèsonalite sa a ki li menm antre nan liy sa a, li se bandi tou kareman. men sa kapab rive ke moun nan li pa bandi. Eske nou konprann? Antouka, n ap swiv pou n wè ki kote dosye a prale, men jan m di nou tankou menm jan a dosye Sexy a, je anvi de dir ki a yn sètèn sansibilite ki degaje de la pa de yon seri de chèf de gang sur le dosye konsènan la mò de Sexy. H-Taliban. Antouka Fantom te pwomèt 100 mil goud, la mère de H-Taliban, elle va recevoir les 100 mil goud, epi lòt bon samariten ki vle ede fanmi an paske madanm nan li menm li te pale pou di bon si yo vle ede l ak timoun yo, yo kapab ede l, ebyen.